Bonjou, bonswa la fami! Avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon RL prod, RL media pro, RL news, my info prodz, info 24 è sur 24, 7 jou sur 7 alò se pati pou 7 emisyon. Ansyen minis jistis Bertho Dorcé nan cho, li mele ekoute jij an chaj enstriksyon dosye kargezon zam ak minisyon yo te dekouvri an jiyè 2022 nan dwàn Pòtoprens, li dwe desène yon manda darè kont ansyen minis jistis ak sekirite piblik Berto Dorcé. Yon demand ki fòmile pa bò kote polis jidisyè. Ansyen titilè ministè jistis ak sekirite piblik lan li akize de forfaiture, trafic d'influence, association de malfaiteurs an rapò ak skandal trafik zam ki enplike plizyè wo responsab. nan aparèy jidisyè a nan chèf lye departeman Nòwès pami yo ansyen komisè gouvènman Michelet Virgil. Enfòmasyon sa yo rapòte pa jounal Le Nouvelliste ki site sous li ki se dcpj. Anketè biwo afè finansyè ak ekonomik baf di yo wè konvokasyon ansyen minis jistis ak sekirite piblik lan Se ta yon bon bagay piske li ta konnen byen destinatè zam ak minisyon yo enpòte ilegal via bato Miss Lili. Se sa nou kapab li nan yon atik ki pibliye mèkredi nan kolòn pi ansyen kotidyen peyi a Le Nouvelliste. Yo tabli tou divès evidans nan egzistans kominikasyon telefonik antre Berto Dorcé ak Michelet Virgile avan, pandan, e apre arive navir Miss Lili e apre liberasyon 6 jiyè plizyè sispèk ki te nan gadavi nan komisarya Pòtoprens dapre atikl sila. Divès ansyen fonksyonè leta lapolis ap chache yo nan kad ankèt ki gen awè ak dosye sila. Moun sa yo te an kontak avèk ansyen minis jistis ak sekirite piblik la. Anketè dcpj yo revele ke ansyen minis Berto Dorcé, Yo te remake li nan Primature, sete donk le 8 jiyè 2022, an konpanyi ansyen direktè nan afè jiridik ministè jistis, Fritz Aubour, kote wòl li ak non li site nan liberasyon Jonas Georges ak Fritz Jean Rélus, ki yo menm te jwenn arestasyon yo nan ankèt ki louvri sou dosye sila. Nouvelliste di li te kontakte ansyen minis jistis ak sekirite piblik lan, Pou w kapab jwenn pwendvi l sou kestyon sila men Maitre Bertho Dorcé li menm pat vle fè kòmantè daprè sa Quotidien an fè konnen. Sekretè jeneral Bawo Pòtoprens lan Maitre Robinson Pierre Louis ansyen manm kabinè ansyen minis Bertho Dorcé te jwenn arestasyon li li menm nan dat 22 jiyè 2022 aprè yon odisyon dcpj. Òm de lwa a, yo repwoche li poutèt li itilize enfliyans li kòm manb kabinè minis jistis lan pou kapab jwenn liberasyon Fritz Jean Réluce ak Jonas Georges ki te arete nan kad dosye sila. Gen zen wi dan la repiblik. N ap travèse nan lòt dosye. Otorite dominikèn yo pwosede, tande byen chak mwa, ak rapatriman plizyè milye resòtisan ayisyen ki an sitiyasyon iregilyè. Anpil nan yo retounen prese prese an Repiblik Dominikèn akoz notamman mank sirveyans nan fwontyè lan daprè sa repòtaj ki sòti nan jounal dominiken El Nacional nan ansapitre Pedènal. Daprè divès sitwayen yo poze kestyon, Ayisyen ki san papye yo rantre fasilman an Repiblik Dominikèn aprè yo fin rapatriye yo piske, Pa gen ankenn tip de kontwòl nan fwontyè lan ki li menm pratikman ouvè epi pa gen anpil siveyans. El Nacional soulinye ke malgre prezans ajan Cesfron ak Migrasyon, dezòd ak mank sekirite a se bagay ki parèt pi evidan. Li soulinye tou gason ak fanm epi timoun a moto epi a pye k ap antre Sòti sou teritwa dominiken an san ankenn tip de kontwòl ou demand. Sepandan lè yo wè machin laprès, ebyen ajan yo yo menm ki sou fwontyè la fè kòmsi yo ap travay tout bon vre. Jounalis la tou di li asiste ak rapatriman yon trantèn migran ayisyen, gason ak fanm, san afè yo. Sa vle di yo pa rapatriye yo ak anyen. Yo pat gen anyen nan men yo. Yon fwa yo desann kamyon an, e yo alinye pou kapab fè foto. Apre foto a, san ankenn tip enskripsyon, ni papye, ni pèsòn pou kapab resevwa yo, yo dirije yo vè kote Ayisyen an, dapre sa konfrè nou an rapòte. Apre sa, yo dirije vè andwa kote yo konstwi mi lan nan fwontyè la pou kapab chache yon retou imedya kote Dominiken. Ayisyen yo pale san yo pa bay idantite yo e fè kwè ke Genyen moun ki pran lajan nan men yo pou kapab fè yo antre ilegalman sou teritwa dominiken an, ayisyen e dominiken du menm kou mele nan koze sila. Antretan fòk nou di ke genyen direktè jeneral administrasyon dwàn Julcène Edouard li menm entèdi pou kapab kite peyi a daprè sa lajistis ayisyèn fè konnen nan yon korespondans ki adrese ak sèvis imigrasyon Charles Belair, Belle Anna ak Duckens Augustin kite peyi a. Pou koz, daprè sa li di, jij ki ap enstwi afè sila a, endividi sila yo endekse nan rapò ankèt Unité de lutte contre corruption, ULCC, poutèt yo ta pratike blanchiman lajan finansman teworis ak anrichisman ilisit. Tèt chaje! Nou prale nan peyi Etazini. Mezon Blanch kondane mèkredi an tout tip datak kontr jij ak pwokirè apre ke ansyen prezidan ameriken Donald Trump ta enkilpe par yon tribinal nan New York pou pèman iregilye ak aktris pòno Stormy Daniels. Washington, le 5 avril 2023, nan kad pwen de près, chaque jour. Porte-parole exécutif américain Karine Jean-Pierre toutefois refusé pour lui faire plus commentaires sur situation judiciaire ancien président républicain puisque d'après ça il dit c'est une affaire qui pas la justice. Mais nous condamnons toute attaque contre un juge. Tankou jan nou wè sa nan dènye ane yo, an patikilye depi antre an fonksyon Prezidan Joe Biden, daprè sa pòt pawòl la fè konnen. Jean Pierre ensiste sur le fait que e li pat kapab pale nan ka Donald Trump lan men li soulinye ke gen yon bagay konsa kap pase e nou kondane sa definitivman. Daprè laprès lokal, pòt pawòl Mezon Blanch lan li menm tou eksplike ke Biden pa konsantre li sou kestyon sila men, Li konsantre li sou pèp ameriken an. Nan kisa Donald Trump fouye kòl la mesye? Ansyen prezidan ameriken an nap raple li notifye ofisyèlman madi 4 avril lan chaj ki peze kont li. E koute byen 34 chèf dakizasyon pwokirè ki an chaj ankèt sila a ta sispèk li falsifye kont antrepriz li lè li deklare kòm Frè jiridik, Potven ki vèse a omwen 3 moun pou kapab achte silans yo. Prensipal ka a konsène ansyèn aktris Stormy Daniels a ki li te peye 130 mil dola ameriken nan kèk jou sèlman avan prezidansyèl li an 2016 pou li sispann pale pou di ke li te konn kouche avèk li. Tèt chaje. Aprè konparisyon Donald Trump nan Manhattan, ki sa ki pral pase pou kouwè li la a? Ki gwo etap k ap vini pou Donald Trump sou plan jidisyè ak politik? Dabò, tribinal la pral transmèt bay avoka Donald Trump yo tout dosye akizasyon an. Sa ta dwe entèvni avan fen mwa sila. Answit ekip milyadè lan previ pou kapab depoze prese prese tout yon seri de rekou. Objektif lan se evite pou afè sila a rive jiska etap yon pwosè, alò pou kapab retade pi fasilman dat evantyèl pwosè sila. Avoka li yo kapab mande tou aske lakou nan Manhattan ki ap jere dosye sila kapab desezi de dosye sa e ke Donald Trump kapab jije nan yon lòt eta nan peyi a. Jij ki li menm prezide odyans lan Mardi fikse pwochèn konvokasyon an pou 4 Desanm. Se an teyori dat sa a ke li ap aksepte oubyen rejte diferan rekou ki prezante pa avoka Donald Trump yo. Se kapab 2 mwa, kaziman jou pou jou, avan premyè primè Repibliken nan kad eleksyon prezidansyèl 2024, kote Trump di li menm li kandida. Milyadè lan kapab sans oken dout kontinye itilize afè sila pou kapab asire ke li viktim yon pèsekisyon oubyen yon jistis ki politize k ap chache dapre li menm evite pou li tounen nan pouvwa a. Donald Trump rete. vize pa lòt ankèt jidisyè nan sa ki gen awè ak emeut Capitol an janvye 2021 ak eleksyon prezidansyèl fen 2020, kote gen ankèt ki kapab pwente li di dwa yon lòt fwa nan plizyè dosye. Tèt chaje, bagay la pa dous non pou Donald Trump. N ap toujou rete nan peyi Etazini kote ke Bob Lee, yon responsab teknolojik ki li menm kreye Cash App, aktyèlman se chèf pwodui mobilcoin, ebyen mòtèlman pwanyarde nan San Francisco madi an daprè pòt pawòl kriptomonè epi lapolis daprè AFP. Departeman polis nan San Francisco deklare nan yon kominike pou laprès ki al nan Associated Press ebyen konfime desè sitwayen sila. Polisye yo menm reponn ak yon rapò ki fè eta yon atak ak kouto sou. Main Street, 2 zè 35 du maten madi e yo te jwenn yon nèg 43 lane kap soufri aparaman blesur ak arme blanche. Viktim nan desede nan lopital. Detay bay sou dosye sila. Lapolis pa idantifye viktim nan men Mobil Coins li menm konfime lamò li an repons ak yon kouryèl Associated Press Mèkredi. Zanmi nou, kòlèg nou Bob Lee mouri a 43 lane. Li kite yon dèy nan fanmi sa ki te renmen li anpil ak yon koleksyon zanmi pwòch, kolaboratè, dapre deklarasyon Josh Goldbard, pdg Mobilcoin nan yon kominike. Lee rive nan Mobilcoin etank envestisè ak konseye nan yon stad prekòs, men ki vin direktè pwodui sila ede lanse aplikasyon Mobi, dapre deklarasyon Goldbard. Li te direktè teknoloji sosyete pèman nimerik Square an 2013 lè li te lanse yon aplikasyon transfè darjan anpil moun konnen sou non Cash App. E se la nouvèl yo kanpe sou chanèl ou renmen anpil lan, nap di w rete branche nap tounen toutalè gen anpil zen nou pral pote ba ou sitou mesye kanaran yo ki pase a l'action antouka merci la famille kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak Chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dir ke vous appréciez le travail pi aprè qu'est ce qu'on dit à la prochaine.